Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodia se 25 octobre 2022 25 octobre mwa octobre la pa vle rete nap di merci a tout moun ki adore gade e tande chanel sila e se parti pour les informations uhmm gade koman journaliste la ta pral pèdi lavil men bondye pi fò ke malfra yo paske mesye sa yo ki gen lojik mortifère nan tèt yo. Yo la pou touye e kelkeswa moun ki pase anba men yo paske lè nèg sa yo ap touye kit ou te Ariel ou te Babekyou ou te pwofèt ou te sa w te ye a w ap pase anba bal men gen yon moun ki pi fò pase yo paske pa bliye byen espri byen an li toujou anpòte sou espri mal la lè w pran byen ou mele l ak byen li bay byen. Sa vle di nèg sa yo ki gen ideyoloji mòtifè nan tèt yo a, ebyen y ap la pou yo toujou touye moun k ap fè byen. Alfons, ou la pou senkant an ankò brother. Alphonse Roberson, Alors juste avant nou bay enfòmasyon sila fò n dire ke Frantz Duval il a tweeté pour dire Merci au bon Samaritain qui a porté secours à Roberson Alphonse en premier ce matin peu avant 7 heures e... qui lui a fait un garrot pour arrêter les saignements. Merci à la première équipe médicale qui est intervenue sur ses blessures. Merci à la deuxième équipe. Les soins continuent. Donc, Alphonse Robertson, il est à l'hôpital. J'ai l'impression que Si yon moun ou pa konnen jounalis sa, se ke ou pa janm tande radyo yon fwa nan vi w. Alphonse Roberson se alò se youn nan pi gwo jounalis ke mwen konnen. Men nou pa vin la pou n fè elòj pèsòn paske nou menm nou te deja rekonèt ki sa l vo. Men fò m di nou byen ke bandi yo manke. touye lavi sitwayen sa. Nèg koul, si w poko konnen l chache konnen l. Dayè ou ka wè l sou kèk ti foto. Nèg koul. Dayè, se sèl journaliste, tande byen sa m ap di a wi, se sèl journaliste m pran responsabilite m pou m di l nan peyi Dayiti, lè l ap fè entèvyou avè w, menm lè w anvi eksite e menm surexcite, w ap oblije pa ka fè sa paske, Il a le ton de la sajès. Lè l ap poze w kesyon yo, li aplike anpil sajès, men pitit gason m l ap klouwe w. Èske w konprann? Alfons gon ti jan imoristik lakay li pou di, Bòs papa m nan, èske w te fè tèl bagay vre? Brèf, ebyen mesye sa a li te nan wout pou al prezante emisyon Panèl Majik. Journaliste, nouvelliste. Ak majik 9 Roberson Alphonse, li viktim yon tantativ asasina madi 25 oktòb 2022 nan maten. Travayè laprès la blese pa bal nan Dèlma 40 B avan yo mennen ni nan yon lopital nan kapital la pou kapab resevwa swen ka li merite. Se konfrè li, redaktè an chèf kotidyen Nouvelliste, Frantz Duval ki anonse nouvèl la nan yon tweet li fè a 8 è 35 di maten. Machin nan vit devan an anpil twou bal. Donk Bondye voye Alphonse Roberson tounen ba nou. Men sa ki rive a pa bliye m di nou ke gen anpil lòbèy ki pral eklate. nan fen ane a. Gen anpil moun ki pral pèdi lavi yo. Nou menm k ap met pye nou atè a fòk nou fè anpil atansyon e fòk nou pran anpil prekosyon. Mwen toujou di nou sa. M pa vle yon grenn cheve nan tèt Ayisyen parèy mwen yo rache. Si gen anpil moun k ap mouri, ke yo nan kan bandi yo sèlman. Paske. Nan lis la, kapab genyen sitwayen pezib tou. Men si sitwayen pezib sa yo pran anpil prekosyon, ebyen m panse ke sa gen dwa pa ka rive yo. Donk, ou imajine w, tande byen, wè Ayiti sa jounen jodi a la, s on veritab jungl. Wi, s on veritab jungl. Paske. Pa gen yon ti kote wap pase pou pa gen bandi. Lè ou wè ou pase yon kote komsi epi apre yon tan yon lòbèy pete, sa w fè apre sa? Ou pa mete ajenou, ou priye Bondye? Ou konn fin ap pase nan yon zòn la, kèlke minit apre ou tande lòbèy pete? Di m non. Tankou dènyeman la m nan plenn nan, m fin pase Duvivye, epi yon ti tan apre lòbèy pete. Èske n konprann? Gen yon zòn m te konn fè. M tèlman pase nan zòn sa a, bon nèg yo konnen m pase nan zòn sa a anpil, m ta kapab di nèg yo ap siveye m se kòmsi se barikad yo mete men sorry m pa fè zòn sa ankò tande mesye. Brèf, donk priye Bondye avan nou sòti, di Bondye mèsi pandan nou sou wout la e di l mèsi lè nou antre paske jan bagay la ye la mezanmi lè nou wè nou sòti nou rantre Pa gen lòt bagay ke par la gras de Dye. Pa gen moun nèg yo pap atake. Ou wè nan jeng sa, ou te mèt ti zwazo ki pi piti a ki se wanga nègès, jan yo rele l nan peyi Dayiti an, ou vize. M pa bezwen di w si w ta yon elefan. Grenn moun ki pa vize nan jeng sa, nou konnen yo. Se les commerçants des munitions. Se nèg politik anpil nan yo ki mete zam nan men bandi ki gen bandi pa yo. E se sa k fè w wè gen nèg la ki di w yo pa nan plan. Brèf, mwen genyen yon dosye ki vin jwenn mwen. Sa fè konbyen fwa mwen ap apiye sou sonèt dalam nan pou mwen pale sou. Sitiyasyon Site Solèy la Sa fè plizyè fwa mwen panse ke menm lè otorite yo pa ka antre nan Site Solèy men pito yo ta kontakte bandi yo pou fè yon bagay kanmenm paske moun yo ap mouri anba a. Tande! Moun yo ap mouri anba a. Ban m di nou byen lè w yon chèf de gang li enstale l nan yon zòn Si w pran Boston, Matyas ap viv byen. Si w pran Belekou, Iska ap viv byen. Apre sa? Apre sa, si w pran anba a, nan Bwouklin, Gabriyèl k ap viv byen. Apre sa, kiyès k ap viv byen ankò? Pèp la li menm, li dan lakras, li dan lamèrrd! Èske nou sonje dènye emisyon ke nou te reyalize nan Bwouklin? Se te an desanbre 2021. Ebyen m panse ke sa pral genyen 1 an. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Popilasyon an toujou ap patoje dans la misère. Dans l'eau. Genyen, pa bliye m toujou di nou gen anpil emisyon m ap fè mesye. Gen menm bandi. Dayè ban m di nou yon bagay. Dènyèman m t ap fè yon emisyon, gon bandi nan Boston ki rele m. Sou telefòn, lè l fin pale avè m, li di m se entèl. Ou mèt kenbe sa dan lanonima. Yon bandi wi, k ap denonse jan moun ap viv anndan an. Yon bandi wi, k ap denonse egzaksyon ki ap fèt, jan nèg yo ap aji. Men kòm li menm li nan kleng nan, li pa kapab. M te sèlman konseye misye pou l jwe pye l retire kò l nan mitan pil malfektè sa yo. Èske n konprann? Fò m di nou byen ke sitiyasyon an li kritik nan Site Solèy. Tande byen sa m ap di nou an, sitou nan zòn Boston, Premye Site tou sa. Si ou pran depi blòk Duralon, paske pou moun ki konnen sa a byen, bò izin Duralon an, li ka pa fonksyone ankò, genyen yon. Rigòl yo fè dlo a pase. Men la a, pa gen rigòl ankò paske tout bagay bouche. Dlo sa yo se yon premye rapò dlo ki li menm ap anvayi site a. Lè lapli tonbe, Belekou, Ti Ayiti, tout kote sa yo se dlo. Bwouklin, dlo. Jounen jodi a la a. Si w ap gade, si w kanpe nan tèt Boston, w ap gade anba a, bagay yo pa bon. Si yon moun ap sòti nan Boston, mezanmi, tande byen wi, li yon ti jan pè pou l pase estasyon Gonayiv paske gen yon ti cha. Ti cha a ka pete bal a nenpòt ki moman. Moun yo oblije sòti, yo pase nan vye raje a, vye wout raje ki genyen antre Boston e Belekou pou al bout pa dèyè Varreux a. Moun yo, anpil fwa se wout sa yo fè. Vye wout ki pa bon. Kounye a gon bagay pou nou konprann. Mezanmi moun yo pa bon anba a. Moun yo pa jwenn manje. Yo pa gon pyas nan men yo. Tout bagay bloke. Se sèlman bandi yo gen kòb nan men yo paske se yo menm ki gen gaz. Se yo menm k ap vann gaz. Pezib sitwayen yo nan difikilte. On moun pa ka achte. On moun ki t ap fè yon ti komès ki rete nan katye Boston. Li p ap kapab paske, tande byen, lè l desann anba lavil. Se trè rarman. Moun nan desann al nan aktivite l ke trè rarman. Kounye a, lè moun sa te gen yon ti aktivite nan men l mezanmi, lè l fè yon jou, de jou li pa ale anba lavil, ki sa l ap manje? Ki sa l ap manje? Se sa yo nou pa vle m pale a. Mesye, m oblije pale sa yo paske mwen menm m ta toujou vle moun yo viv. M pap di byen paske moun Site Solèy pap janm viv byen. Men sitiyasyon an kapab miyò. Jounen jodi a la m ta kapab di Site Solèy fini. Fini tout kote w pase se dlo. Se dlo ki anba a mezanmi. Se pil moustik. Ton dimondis moute disèt otè. E pou tande zòn sa a gen bandi k ap dirije l, gen bandi ki ap fè revolisyon pou pèp. Gen bandi ki yo menm di w ke yo alye moun k ap fè revolisyon pou pèp. Babekyou fòw fon video anba ankò fòw fon video anba ankò paske kounya la depi yon moun itilize yon telefòn yo kab pete bal sou ou yo konnen se imaj wap voye bay TT oubyen wap voye imaj bay RL prod oubyen wap voye imaj bay Morvan e 3 moun sa yo 3 jounalis sa yo ki sible ou pa konprann gen youn isi lòt 2 yo aletranje donk depi yon moun ap fon imaj anba la se sa ou voyel bay moun yo ou pa konprann yo te kòmanse ap bay moun jakomen yo pwoblèm men kòm kounya gen nèg. se bèt ake yo ye, kounya yo oblije fon poze yo paske yo konnen sa ka rive yo arete yo epi madanm yo ak pitit yo dèyè. Ou pa konprann? Donk, yo fon poze. Men kounya la mesye, ann serye, kòman nou fè ap viv yon kote pou pèp la se konsa l ap viv? Poze tèt nou kesyon pou n di lontan èske l te konsa? Nou pa konprann non, èske l te konsa? Si pa g'on entèvansyon k fèt mezanmi moun Site Solèy ap mouri, kolera ap touye yo. Jan m wè bagay sa ye anba a la, kolera ap touye moun yo. Yo pap kapab ankò. Yo pap kapab. E m panse ke si otorite yo pa chache yon koulwa imanitè tou pou fè yon entèvansyon nan Site Solèy, yon entèvansyon imanitè, moun y ap mouri mezanmi. Moun y ap mouri. Antouka mwen menm, kòm dènye mesaj.